Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon gen rèl nan zòn tabarsèz gen yon sityasyon ki pase o nivo de zòn sila e anpil moun ki rete nan zòn nan E les gens qui connaissent ces deux types là ebyen moun sa yo yo vrèman dans la détresse et c'est l'inquiétude totale parce que sa pa rive souvent au niveau de zone sila. Qu'est-ce qui s'est passé? Ebyen d'après information ki rive jwenn nou le jour du 23 je crois dans la soirée ebyen gen yon fusillade ki fèt nan zone Tabarsez. Tabarsez genyen 2 jenn gason yo menm ki pèdi lavi yo. e genyen yon ti bebe 2 lane ki pran bal. 2 mò sa yo, genyen youn nan yo ki rele Bendji, lòt la se Nazer, yon chofè moto trè koni, bon misye tonbe tou. Men gen anpil moun ki kòmanse plenyen pa rapò ak kesyon sa. Men, ekoute, kan sa ariv, on se fè la kestyon an dizan, Men ki è lotè de tou sa? Ebyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, nou chache konnen e nou rive jwenn ke se nèg chen yo ki ta sanse al fè fiziyad sa nan zòn sila. Pa bliye n di nou ke genyen 2 moun ki mouri epi yon ti bebe ki pran bal. Men lamò sa li plonje anpil moun nan zòn nan nan konstènasyon paske anpil moun chofè moto sa li menm, ta sanse se pa yon move grenn men ekoute nou pa kab di sa a san pou san paske lè yon moun mouri depi se sitiyasyon sa ou kapab di se koz ensekirite defwa tou se kapab yon inosan konsa tou se kapab yon move grenn ben i fo yon maksimòm de prekosyon fòk ou ta mennen ankèt pou ta konnen ki es li ye e daprè ankèt mwen mennen e byen tip sa a sanble ke li pa antre nan move bagay paske E gen yon moun ki di m ke misye tap sanble yon ti lajan pou al fè yon biznis. Men ekoute, bon misye pa gen tan reyisi objektif sila. Sa se mal tourne. Bon, nèg chen yo ki yo menm kontwole anpil zòn nan Kwa Dè Misyon, yon pati nan Taba, menm alye avèk 2 nèg ki yo menm nan Maren an tou. Donk se pou n di ke, ebyen, chen an gen yon bon pati tèritwa ke li ap kontwole. Donk, mesye sa yo pase alaksyon, e vwala sa ki pase. Donk se lensekirite, nou ta kapab di, ensekirite jeneralize atravè le peyi, ben se sa ki lakòz jounen jodi a la, yon gwoup kapab deside pou l atake yon lòt gwoup, yon gwoup kapab deside pou l met dlo nan je nan mitan anpil fanmi ayisyèn, Sa kapab rive ou ap mennen yon vi trè modèst, epi yon bon maten nèg deside pou touye w paske bon sa ka pa fè yo plezi fason w ap viv. Bon m ta kapab di finalman bagay yo vrèman dwòl menm nan peyi Dayiti. Gen yon mach pasifik ki pral fèt kontre kidnaping. Se nan dat mèkredi 26 me nan Jakmèl. Nou konnen sa fè anviwon prèske yon semèn depi ke yo kidnape. Velinda Charpentier, yo kidnape li pandan li te nan yon machin, machin nan te gen plizyè moun ladan l, e depi lè sa a, yo pa tande bri li. Ebyen, moun k ap viv nan Jakmèl, puiske li se orijinè de Jakmèl, li lekòl nan CEDI, nan marketing. Ebyen, moun yo pral fè yon mach pasifik, yon mannyè pou kapab mande leta pou asime responsabilite li, pou kapab pèmèt ke demwazèl sa a, yo rive libere li paske pwòch demwazèl la nan double dram. Nan yon premye tan lè yo te kidnape li an, yo t ap eseye kache nouvèl la pou ke manman li pa t okouran. Men imedyatman manman li vin okouran, manman an tonbe, li mouri. Donk mesye yo de gras, demwazèl sa a. Si l nan men nou, kèlkeswa kote l ye a, ba l yon chans. Kote l ye a li menm tou l kapab mouri paske lè li ta pran nouvèl ke manman l tande yo kidnape l, manman an mouri, ebyen sa kapab fè yon gwo enpak sou li tou. Tanpri mesye, ba yon chans. De gras, m toujou priye nou nan sans sa e m swete ke nou kapab tande m paske bagay yo grav, bagay yo pa bon ditou. Si se te nou menm ki te nan plas Mama an oubyen nan plas Velinda a, nou t ap nan detrès, nou t ap vrèman konstène. E m ap mande nou yon chans pou demwazèl sila a. Fò n di ke genyen pwòch Dave Augustin ki kontinye ap egzije liberasyon li. Dave Augustin ki anlve depi tanto 4 jou lakay li nan Karadè. Jèn antreprenè Sheila a li toujou nan men ravisè yo ki egzije yon valè 15 milyon goud pou kapab libere otaj la. Petèt nan moman map pale la nou kapab fè lide pou nou libere moun sa yo, pami yo Dave avèk Velinda. Men sa tap fè anpil plezi si nou ta tande aprè emisyon sa epi nou lage yo san yo pa bay yon goud. 15 milyon goud! se kantite lajan mesye yo reklame pou kapab libere jèn antreprenè Dave Augustin yo kidnape jedi dènye nan Karadè. Daprè sa pwòch li fè konnen, fanmi otaj la pa an mezi pou kapab bay lajan sila. Daprè Midson Jean Battard, li fè apèl ak konpreyansyon kidnapè yo ki yo menm te egzije. yon milyon dola kòm ranson. Yon lòt kote, Mesye Jean Battard anonse yo pral fè yon sit-in devan lokal Palè Nasyonal yo kapab mande otorite konsène yo asime responsabilite yo fas ak fenomèn kidnaping nan. Dènye chif nou ye nou ye kounye a la se milyon goud ki se 3 milyon dola ayisyen. Chif sa a se yon gwo chif, se pa chif nou ko janm manyen nan vi nou, se gwo chif yo ye pou nou donk se vrèman enpòtan. Pab, Nou pa ka rive, nou pa ka rive nan dimansyon sa yo. Pa gen, pa gen imanite ditou nan chif yo, donk se konplike pou nou. Donk nou pral fon kri devan palè nasyonal pou n egzije liberasyon Dave Augustin. Sa fè yon semèn depi bandi an plèn leve anlve li. Non sa fè ann di pratikman 4 jou, se depi jedi yo anlve misye lakay li, Donk nou genyen 2 apèl, premye apèl lan se te mande 1 milyon dola, e dezyèm apèl lan se 15 milyon goud lan ke yo mande, men jiska dat pa gen okenn repòt de negosyasyon. Donk se sa ki pèsiste an tèm enkyetid kay tout pwòch Dave Augustin. Donk nou rele ravisè yo pa reponn, yo menm yo pa rele tou? Donk yo pa rele, yo pa rele e ou konnen nan sikonstans sa yo ravisè yo se e yo k pou rele w. Donk yn fwa yo fin pale avè w, donk nimewo yo ki state sou li an li fèmen oubyen ou pa janm ka jwenn yo sou li ankò. Enben Midson mèsi, m pa konn si w gen yon dènye mesaj w ap lanse ak moun k ap tande w la yo. Dènye mesaj ke m ap lanse an, Dave, n ap lanse avèk tout legliz yo, tout moun. Moun pa konn kisa pou yo fè, epi sa w tande a la, nèg ap fè politik, nèg ap fè pwopagann, bon mesye, premye fwa m wè yon peyi ap fonksyone konsa wi, premye fwa. Moun ap mouri, gade pou wè sa k pase la nan zòn Tabarsez la. Nèg yo nik parèt yo fon fiziyad, moun ki mouri yo mouri, pa gen pwoblèm. Batay nan Site Solèy, moun ap mouri, moun ap tonbe tankou grenn lapli, nèg yo pa vle fè anyen. Bon banm di nou mesye, gouvènman an dabò. Finalman, nap dakò ke anpil ayisyen mèt rele nou yon gouvènman mouda chire. Prezidan, qu'est-ce que vous faites? Nèg ki nan opozisyon yo kap jwe pou enterè yo. Men mesye nou pa itil peyi an anyen. Kisa nou fè pou n sòti peyi a kote l ye a? Kounye a olye nap fè teyat politik. Feyton ekeran poukisa n pa met tèt nou ansanm pou n di ke nap bay peyi sa yon lòt vwa sa ap goumen bò isi sa ap goumen lòt bò menm nèg ki fè inite pou yo batay antre yo yap rive yon lè yo pral kraze brize yo pral dezini yo ke bay moun chans pou yo viv nan peyi sa olye m pale avè nou m wèl tap de bon ton pou m pale avèk yon seri de bandi Paske ou wè nèg yo, yon bon maten, nèg yo leve, nèg yo di bon y ap fè trèv sou kesyon kidnaping nan. Bon sa nèg yo fè a nèg politik p ap fè sa non. Nèg politik p ap leve yon bon maten pou di bon, n ap fè trèv. Ann al dyaloge avèk prezidan an pou yon nouvo depa. Fò bagay yo rekòmanse nan peyi a. Fò moun kapab viv byen. Bon kounye a la ban m di w yon bagay, ki kote k pa gen bandi? Kapab gen yon kote k gen yon ti soulajman. Men tout kote gen bandi wi. Men kounye a. Genlè se bandi yo kap deside de par yo menm pou yo di bon nou fè peyi a twòp tò an nou fon jan pou nou chanje bagay yo paske bagay yo paka kontinye konsa. Antouka mesye les chèf les rakay les bandes armées se nou menm ki gen monopòl la m swete ke na va reflechi pou n di ke si dirijan politik yo ap fè peyi sa a tò An nou pa gade sou yo paske nou menm nou gon bagay nou ka fè nou ka plis itil peyi sa pase yo merci la famille un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu a pou nou dire que vous appréciez le travail epi après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.